Endividi sa wap gade la a, zanmi konpatriyòt tvlakayhaiti.com yo, se ansyen enspektè divizyonè Wakin Pyè e se li menm ke lapolis mete anba kòd anba mòn kabrit yo ta jwenn towo sa a nan yon machin ap sot achte katouch pakèt minisyon pou Toto Bòlèt. Nou kontan rejwenn ou jodi an se dimanch 13 novanm 2022 e se ak menm plezi a nou antre lakay ou nan nouvèl videyo sa zanmi konpatriyòt nou yo e nap kontinye enfòme ou jiskobou jiskaske nou pa kapab ankò e se devwa nou se misyon nou sa se kenbe ou otòp konsènan tout sa kap pase nan peyi Dayiti. Wakin Pyè se enspektè sa a ki li menm anba kòd pou kouwè n ap pale la a ki li menm nan dcpj e pral gen pou reponn kesyon pou bay tout detay pou bay tout alye l yo ki yo menm enplike anndan lapolis la menm paske se yon enspektè divizyonè anndan pnh donk se kèlke chòz kanmenm e pou se ou menm ankò ki enplike nan al achte zam nan al achte katouch dizon Pou Toto ou byen pou pou pou gang, pou vòlò, pou kriminèl, pou asasen, pou al touye popilasyon an, pou al touye moun nan peyi a, eske peyi sa ap janm sòti nan sa li a, eske nap janm delivre vrèman, pou se menm nèg ki nan leta a se yo menm ankò kap al achte zam, kap fè djòb sal, al achte zam, al achte katouch pou vini Ebyen ee pou bay bandi. Antouka peyi sa son peyi tèt chaje son peyi nou pap janm ka fin konprann lè nou panse ayiti prè poul delivre e se kounya ebyen nou fèk kare nan pwoblèm. Ariel Henry frape fò misye revoke anviwon 5 minis akonpanye de komisè gouvènman pòtoprens lan mèt Jacques Lafontant pou kouwè nap pale la ki pa komisè ankò ebyen Ariel Henry ki jwenn Minis sa yo enplike nan divès dosye louch, nèg yo enplike nan trafik zam ak dwòg nan peyi a e li oblije anba anba presyon Etazini li oblije revoke nèg sa yo poukwen nap pale la a ebyen se 2 nèg ki ta tou antre dirèk nan prizon si yo revoke w pou move dosye ebyen ou ta dwe jije e se tout enfòmasyon sa yo nou pote pou ou anndan videyo sa a rete konekte bòn ekout tout moun. nap tounen. Wi e Anderson bagay yo trè grav e se si se te gen anpil kritik bò kote lapolis pou pa di enspektè divizyonè sa e frè pam kisak sòti konsa nan dosye sa ki ekstrèmman preokipan pou nou menm. E dimi nap rantre avèk enfòmasyon yo nap touche dosye sekirite nou wè e ajan Dcpj yo ta fè yon gwo kout filè kote Pierre Joaquin ki se yon enspektè e divizyonè an ta jwenn arestasyon l nan jounen vandredi 10 novanm 2022 a nan vil Mirbalè nan depateman Sant e peyi a pandan ke li te nan wout pou l rantre Pòtoprens, enspektè e divizyonè a ki ta arete e pandan li te nan yon e machin mak Toyota Land Cruiser de koulè e blanch ajan e pnh la e ki ta ajan e pnh yo ki ta dekouvri nan e machin sa yon enpòtant kantite e minisyon ki evalye avèk anviwon 4 mil e katouch de kalib 5 pwen e 56 milimèt li te genyen tou nan men l yon 9 milimèt, 3 chajè ensi ke yon sòm lajan ki evalye avèk anviwon 934 mil 500 goud pou moman n ap pale a e Pierre Waking ki gade avi pou nan direksyon polis jidisyè lan annatandan ke dosye li an ta transfere pa devan yon jij selon yon sous jeneralman byen enfòme apre kontak nou ta fin fè. Manisa e Madan e vis delege e Belader la ki te e prè e poul rantre nan peyi an avèk yon kargezon e de e ka e de e bal e e de e 12 mil e e katouch de kalib e 7 pwen e 62 epi e 10 mil e 160 e kalib e zam 5 pwen e 56 li te abò e yon Jeep e mak e Lexus de koulè blan. Ebyen, jodi a la e menm jan nou toujou ap e pote e denonsyasyon yo e dapre yon e done estatistik ki ta soti pan e fondasyon e Carl Levent kote e li te estime gen anviwon e 60 pousan polisye e k ap travay e de konsè avèk bandi ki nan komnivans avèk gang e bò kote pa nou anpil fwa nou toujou ap e pote Kritik sa a ede anpil moun tou ki konn panse se paske nou gen pwoblèm avèk enstitisyon polisyè la, men non e nou konnen se youn nan fòs nou gen la e ki kapab tabli lapè avèk sekirite menm jan nou toujou di l la e n ap toujou repete li nou gen yon sèl pati politik ki se Ayiti otomatikman nou remake gen deriv k ap fèt nan nenpòt enstitisyon li ta ye a e n ap denonse e sou bò pa nou daprè ankèt e nou ta mennen nou konnen e gen plizyè e polisye e kap travay avèk e bandi ki sou pewòl e bandi e majorite e polisye yo tou nou konnen yo soti e nan katye e popilè yo yo toujou e gen yon tandans yap kontwole e zòn yo yap jere zòn yo pou sa yo fè alyans avèk gang enben e jodia la e verite a e sou tanbou e tout e kaka chat Pran lari e kote e Pierre Waking, enspektè e divizyonè e sila ki pwen arestasyon l e nan vil e Mirbalè pandan li te an posesyon anviwon e 4 mil katouch kalib 5 pwen e 56 e milimèt epi li te gen nan men l e yon 9 milimèt avèk 3 chajè avèk yon kantite lajan ki evalye avèk anviwon e 934 mil e 500 e goud. Mesye nap gadel bon nou toujou di ou konnen nou pa vle jije pèsòn sou laparans men depi sou polisye sa ou wè son gang depi sou konpòtemanl depi sou jis langaj konporèl li medam mesye byen ke nou pap jije sou aparans non wap gadel sa pa fout yon bon polisye sa pa fout son bon polisye gade gade bab li. Gade fòm tèt li ou gentan wè sa son vrè moun gang asasen epi map salye anpil moun ki anba live nan la kounya e ki di Anderson mesye e bay Muscadin l pou nou silvouplè remèt Muscadin l remèt Muscadin l pou nou pou nou wè si Muscadin pata pase yon ti sik sou bonbon misye pou nou. Paske, bon, m panse sa, m panse sa pa fèt tou paske gon, gon kesyon de fratènite lapolis, ant polisye, mesye sa yo trè tole, te toleran ant yo menm. E m pa di Muscadin pral, pral kòmsi sipòte vòlè sa non, m pa kwè sa, pi sa se, sa pa konpòteman komisè Muscadin an tou. Men, etan done ke se yon polisye, e l ap difisil pou yo ta jis e, elimine l konsa, amwen ke gen tantativ ki, antouka, nou konn bagay yo medam mesye, men. Sa ki plis si se popilasyon an, remèt popilasyon an jan nou di l sou plas piblik pou nou vye ti bab sa k anba li genyen an pou pou popilasyon an rache l pou nou. Paske la a fòk gon egzanp ki trase medam mesye. Dwe gon egzanp ki trase avèk vòlè sa yo. Ou se yon enspektè sa vle di ou si w si nou wè l ap bay toto bòlèt e minisyon ak zam konsa ou pa menm bezwen ap mande ko kiyès k ap bay izo zam. Kiyès k ap bay ti lapli minisyon? Epi gon lòt bagay ki enpòtan egalman, pa bliye ke Dimitri Vorbe, mesye oliga sa yo, yo gen kontwòl tout lapolis lan. Fò n pa bliye sa medam mesye. Oliga sa yo, yo gen kontwòl tout lapolis lan, se youn nan rezon ki fè ke nou wè prezidan nou an, yo asasinen l konsa a. Ebyen pa etone nou ke jisteman menm Dimitri Vorb sa yo, menm vòlè sa yo, y ap pase pa nèg sa yo tou hein. Pa etone. Nou pa di misye inosan non, men vòlè sa yo, mesye sa yo toujou gen mèt. Yo toujou gen bòs. Yo toujou gen bòs. E si w ap gade imaj la Cameraman Anderson, se pa se pa de minis yo, se seri de gwo minis yo, hein, seri de gwo bal fàn fwa. Kòman ou fè w se w se w kretyen vivan pou w wè w ap bay yon lòt frè w bal konsa pou l al tiye yon lòt? Poutèt kisa? Akoz de lajan. Aah mezanmi popilasyon an ee misye non, misye merite ke nou ta pann ni. Serezman. Se trè grav. Otrefwa m sonje lè nou te timoun, depi w tande yo pran yon vòlè, yo pran yon bandi, bandi sa ee li li te konn jwenn sanksyon. Li te konn jwenn sanksyon. Men jodi a la nou pa kab tolere jan de moun sa yo. Nou pa kab sitire jan de moun sa yo medam mesye. Ase setase. Ah se se kounya la men sak pi rèd lan ou wèl pral nan prizon la li pral fè 6 mwa li pral fè 2 mwa aprè 2 mwa ou pral tande gon gwoup nèg ki pral di oh gen prizonye kap mouri grangou poun pote manjel bay map tann nou tou poun relem poun vin poun vin dim poun sipòte prizonye e banm pwofite la e salye la nou. E alo alo. E nou di bon jou Dimy, bon jou a chak grenn oditè, oditris chanèl moun afè pòtre kap gade nou, kap swiv nou nan lè sa a. Ankò yon fwa nou di bon dimanch a tout moun, ankò yon fwa nou kontan rejwenn nou nan kad seri Bilten denfòmasyons la. Epi ki vin wè e fraz la pale anpil nan lopinyon biblik sitou apre e e konsta dechèk cha blende ki yo menm e te vann a leta ayisyen pa konpayi kanadyèn nan, n ap pale de konpayi Incas e ben konpayi Incas fè konnen e ben yo rekonèt e ben e. Reyalite peyi Dayiti a li trè difisil men nan e sikonstans sa a. Y ap travay pou kapab fòme kèlke polisye pou yo kapab gen mwayen pou yo manevre cha blende yo. Nou wè dan un dans un premye tan yo te fè nou konnen ke cha blende yo te genyen pwoblèm nan sistèm de frenaj yo pa rapò yo pa ka adapte avèk reyalite e tèren an Ayiti a. Men fwa a de konpayi Incas deklare ebyen yo pral bay fòmasyon a sèten polisye ayisyen pou kapab manevre cha yo e de fason e de fason e adekwat. Donk n ap swiv men nou wè Dimy ebyen cha blende sa yo anpil ladan yo gen deja sibi e echèk anba plizyè e atak bandi tankou e mesye je nèf yo e aprè o nivo savann pistach e sanzoubliye yè e samdi a nou wè o nivo Ebyen titan yo pou m pa di kanaran ebyen cha blende sa yo gen youn ke yo tante met dife menm jan nou tout konnen enfòmasyon an deja ebyen cha blende sa yo ki vin vrèman kritike pa dan lopinyon biblik pa rapò avèk ebyen ebyen e acha ki te fèt pa leta ayisyen o nivo konpayi Incas di. E vwala nou gen yon lòt ekstrè pou ou medam mesye e pa rapò a char blende an ki ap boule nou te gentan wè yon ekstrè deja wi men la se son lòt ang. Vwala, vwala, vwala. Pandan se tan n ap pwofite avèk Anderson egalman, etan done ke nou nou de. E, Anderson, wi, se si e sèten, gen anpil reyaksyon sou cha blende yo. E, popilasyon an, nou te gentan di l nan entwodiksyon an, e konfyans popilasyon an vrèman o pli ba parapò ak lapolis lè n ap gade cha blende k ap pran dife. Medam, mesye, jan nou di l, hein, jan nou di l, se kanmenm trè grav paske menm lè w bay polisye an e fòmasyon, Men kounya la fòk gen strateji ki fèt paske la nou wè bandi yo menm yo kont atake paske la yap met dife dirèkteman anndan cha blende an se sa ke nou wè la donk se pa yon kesyon de zam kap tire non mesye yo gen moktòl pou yo met dife dirèkteman nan cha blende an sa se youn nan rezon m panse ke fòk yo ta voye seri de cha ki bokou plis siperyè ke sa nap gade la piske mesye yo se dife yo mete anndan cha dirèkteman m pa konn sa w wè nan sa. Ebyen e Jimmy pou n avanse e sou kont sa jis e avan e n ap eseye e pale de enspektè e Wanit ke lapolis ta arete e nan nivo e vil Mirbalè Wanit Pierre enspektè e divizyonè e sila yo te jwenn avèk e anviwon 4 mil katouch kalib 5 pwen e 56 e Jimmy jodya la e sa ke e nou vle fè gran piblik lan e konprann an Ayiti. Lè wap pale e de zam wap pale e de kalib yo e zam e nou gen la yo e kòm etan zam ki pi pwisan e bandi yo ap itilize nan lari an e yo gen kalib 5 pwen e 56 e kalib e 7 pwen e 62 pou zam sa yo e fòk ou gen yon jilè pa bal e de tip kap ki ta e konbat kont yo an premye lye nou deja wè ajan polisye yo e se kèk ladan yo ki gen vès anti pa bal e ki ka e e reziste avèk e zam e nèg sa yo jodia la e Wani Pyè kòm etan e yon polisye yon fòs de lòd e e yon ajan fòs de lòd ki la e poul pwoteje avèk e sèvi e li montre nou li pi kriminèl ke anpil nèg e nan katye popilè yo ki gen zam e nan men yo lò e soti m pa konnen e kote e kagezon e sa e soti pou rantre an ayiti avèl avèk e yon e bal e de kalib 5 pwen 56 ou di mwens e kalib e 7 pwen e 62 ou se yon moun kap travay e kont e popilasyon an ou se Yo e pi gwo kriminel peyi dayiti e pa janm e konnen e depi e nan tan avan yo enben e jodia la e pierre e roi nik menm jan e nou sot dil tout a lè a yon seri polisye e ki nan komnivans avek bandi ki sou perol e bandi yo toujou ap plenyen yo toujou diw sa ke e yap ba yo e nan fen enstitisyon an e li pa ka fè anyen pou yo yo prefere e fè lot job men konsa tou diri sa ki pase nan nivo kanaran jodia la menm jan. Nou te toujou di l, nou te toujou ap pote denonsyasyon sa e gen anpil moun e ou ka raple w trè byen depi ke gen yon grenn kesyon nou te poze kote ti Magalie pase e nou sonje e ti Magalie t ap feraye, ti Magalie e t ap fè lapli e le bo tan nan e komin e Kwadèboukè e gen kèk zòn tou otomatikman e gen e e e e twou e gen nèg k ap twouble lapè piblik e ti Magalie toujou la pou l mete yon bemòl li toujou la e pou l bay leson avèk nèg sa yo nou pa t janm tande ti Magalie E nou menm e sou bò pa nou, nou te bay enfòmasyon an e jan li te ye, gen yon seri polisye ki itilize e blende lapolis yo e tankou ti Magali avèk e blende sa ou wè e ki brile e jodi a, daprè tout enfòmasyon nou genyen, blende sa k brile a li te plizoumwen e konparativman avèk lòt yo, se menm blende sa yo ki te achte depi sou ansyen premye e premye minis e Laurent e Salvador e Lamothe, enben mesye sa yo, yo te itilize e blende sa yo Pandan ke yo nan komnivans avèk gwoup gang Ti Jeff la, yo toujou la pou pote minisyon a chak fwa Ti Jeff e li menm ta entansifye fenomèn ensekirite a nan nivo Kanaran. Yo menm y ap fè lajan yo tankou lè y ap travèse avèk machin e pwovizyon k ap soti an pwofesyonèl sètadi moun nou rele madan sara yo, machin yo toujou itilize pou soti nan pwovens pou vin vann pwovizyon yo nan Pòtoprens, si tout fwa moun sa yo pa bay lajan, blende a e pap pase ansanm avè yo, sètadi s on biznis ki te egziste e nan nivo Kanaran ant lapolis avèk bandi e jodi a ankò le pire dans l'histoire depi e nan aprè midi an la e enfòmasyon te rive jwenn nou kòmkwa bandi Kanaran ta mete dife yon blende lapolis e atravè voice nap tande e sou sosyal medya yo kote nou wè gen yon polisye ki te lanse yon SOS bay enstitisyon e polisyè lan pou fè konnen yo pran nan hold up, yo pran nan yon gentapan, yo pran nan yon anbiskad e kote bandi ap file devan, bandi ap file tout kote e popilasyon e nan nivo Kanaran an ap lanse e koktèl e moloktòv e sou yo e sètadi blende sa rive brile. a e lakoz koktèl e molotov ki ta lanse kont e blende a e ankò youn nan bagay enstitisyon polisyè lan di jodi a la nou wè e mesye sa yo pran ayiti e pou Hollywood tout sinema tout e fim yo bezwen fè se anndan peyi an yo vin fèl nou wè e lapolis e te e ajan polisye ki te anndan blende yo ki te lanse e sou e sa kòm kwa bandi ap atake yo nou wè menm enstitisyon sa e fè nou konnen blende a rive e brile pandan ke polisye ki te ladan yo Soti e sen e sov. Nou pa di ke sa pa ka fèt, nou konnen anpil nèg an Ayiti, menm lè gang yo pran gwo pwen pou yo pa pran bal, yo pran gwo pwen e pou yo disparèt. Li pare tou e pou yon seri e polisye k ap afwonte e mesye sa yo, yon seri e nèg ki fè pati enstitisyon e polisyè la. Mezanmi, nou pa timoun piti e ou pa bezwen li e nan gwo liv e pou wè sa. Daprè e sa lopinyon piblik e ta bay, Swit avèk atak sa pou n pa di, swit avèk aksyon sa bandi nan kanal e ta komèt e tout sa ke nou tande nan ti pale nou ta gen avèk kèk moun nan popilasyon sivil lan, yo e vle fè kwè ke de preferans se ajan polisye ki nan konivans avèk Ti Jeff ki pote e blende a li bay mesye sa yo brile paske ou pran nan òldòp, ou pran nan gètapens, sèl ou menm e ki la pou blende a boule ou menm ou rive soti sen e sof, alò sa k ap pase nan kanal lan. Nou te deja anonse l, nou te pale avèk nèg ak fanm e k ap dirije pa bò isit, nou te di yo, si yo kite e ti bouton sa e vini gwo maleng, yo p ap ka e geri li, pa gen anyen y ap ka fè pou li jodi a la nou wè menm yo menm kòm etan ajan polisye ki nan komnivans avèk e bandi sa yo, se yo menm e k ap sibi kote atak. Sa ki ta fè te kont yo pèmèt bandi sa yo rive brile youn nan blende nou te kapab fè plis konfyans pami tout blende ki gen la yo e nap raple nou tou blende ki te vini dènyeman yo kote leta ayisyen te achte yo nan men peyi Kanada anpil kritik te deja ap fèt nou wè yon ansyen polisye tou ki ta prèche kòmkwa blende sa yo pa bon tou resamman la e poun pa di nan jounen jedi 10 e novanm ki sot pase a nou wè nan kad batay lapolis e tap mennen yon fason pou repouse e mesye gravin yo ki te vle pran a tou pri zòn e savann pistach e toujou nan lide e pou yo kontinye e ransone e chofè yo youn nan blende yo ta tonbe anpàn e bandi yo nan moman te antre an posesyon e de li nou pa konnen ki dil ki. ki te fèt, ki negosyasyon e ki te fèt e jiskaske yo te rive e remoke e blende sa e malgre kritik e kap fèt nou wè e peyi e Kanada pi patikilyèman konseye e konpayi e Kanadyen an ki rele NCAP leta ayisyen ta achte blende sa yo e nan men yo e nap pale de André e Ellis e li fè konnen Ki la, ki fin achte kay, ki mete lan Airbnb, ki vin achte apatman, paske yo di Ayiti ne vo pli ryen. E je fè an apèl se swa a bandi yo. Lè m di nou bagay. A, ou de a, egare, ou men m, ou ap fote ou de a. Ou gen lwa entènasyonal, ou ba li konvansyon de vyan. Yo ka moun, yo ka ba, yo pa ka fote moun de a konsa, nan yon peyi. Lentènasyonal ap kanpe wi. Non Alban pap bay moun presyon pou moun pa vin bay bò isi a. Depi w vin legal la. Depi w vin la ou vin kaka nan lari moun yap fout ou deyò. Ou vin la ou vin vòlè afè moun yap fout nou deyò. Apa avan yè la gon kidnapin ki fèt nan sendomeng epa ayisyen epa ayisyen ak dominiken ki te ki tap fè kidnapin sou 2 ayisyen. 2 nèg ki gen ling ling e bis. kap fè ayiti nèg a yo 2 nèg yo sòti nan otèl epi yon nèg kwaze yo 2 dominiken kwaze yo epi yo pran yo foure yo nan machin yo fè yon kidnapin avè yo ale avè yo epi lè yo rive anndan kote yo mete yo kisa yo te jwenn yo pa nou pa li li nou pa li li nou pa wè yo di w se ayisyen ki tap ba yo manje ayisyen pa yo ki tap ba yo sa vle di ke gang ayisyen e dominiken anlè yap asepte w dominiken pap fout ou deyò la a anben lemonn e pou nou l ye pa range mounda nou. nan peyi moun yo vin konprann wap di a fout nou deyò se imilyan jan yo mete nou nan kaj la men yo pran yo pran venezyelyen an tou yo mete nan yo mete nan menm kaj la wi e kamyon an yo mete nou menm jan se vre ke gen de dominiken ki kapab fè derapaj la nan kay yo epi yo fout dife ladann oubyen yon lòbèy wi. Li pa enposib non. Menm jan w ka fè nan Ayiti tou. Men gen de lwa entènasyonal ki pa ka pèmèt nèg yo ou ta envesti kòb ou pou nèg yo vin pann. E pa vre. E pa vre. Nèg yo t ap fini kòm peyi. Yo t ap mete yo nan lis nwa. Wi ou ka jwenn de bagay izole. Wi ou ka pase yon kote epi yo di w sa jis yon efut ou de souflèt. Wi. Wi ou ka pase yon kote la yo vòlè tout bagay sou ou. Yo di Ayisyen li vòlè bagay. Wi. Ou ka viv yon kote la e fè abi wi, oken pwoblèm. Men se de ka izole. Alò son nèg ki pale la, m te gitan wè, ap fè moun pè, bay sa yo, e fè moun pè pou moun pa envesti. Ou pa ka envesti Ayiti. Ou ka envesti Ayiti? M ba w defi envesti Ayiti. Premyèman, envesti Ayiti, menm lè yo kite w travay, kòb bandi mande w, ou pa ka fè l pou ba li. Menm gen fanmi m Ayiti, m gen fanmi m. Se la le jan sa yo ye. Si moun nan fè 10.000 dola pa jou, bandi an pran 7.000 dola. Ou an fayit wi. Se espere w ap espere ke peyi a vin bon pou tire kòb ou lè peyi a bon. Moun k ap deba Ayiti yo la, se moun ki ka kenbe, m di nou sa wi. M di nou sa wi. Jodi a la madanm mwen fè gwo diskisyon avè m. Madanm mande pou m kite politik, m di men pa gen pwoblèm. Madanm mwen di mwen pou m pa envesti nan peyi m ankò paske n ap pèdi kòb nou avon dè zanfan, timoun yo ap grandi, si n al pèdi kòb la nou ka pa ka rekòmanse ankò. M di bon, menm lè n pa ka rekòmanse ankò, men ki bò m pral pèdi tout kòb mwen? Ki bò m pral pèdi tout kòb mwen? M ap pèdi yon batiman ke mwen te fè, men m pa ka pèdi tout kòb mwen. Donk, men men moun pa fè m pè. Mwen vesti kote m vle. Sèl bagay mwen di nou konpòte nou an Repiblik Dominikèn. Fè moun yo respekte nou. Wap monte machin nan tèt ou grenn epi tèt ou e ba yo pa menm penyen tèt ou wap antre nan bagay moun yo ou pa santi bon ou pa bay. Mete bagay sou nou. Men mwen gon kòlèg mwen m repete l la tout tan. Kòm jodi a m wè m gen mil moun la sou Facebook la e tripotay lakay do rèd a moun. M pa konn konbyen l ye. Epi Jakmèl do anpil moun. An m di nou bagay. An m di nou bagay. Fè moun yo respekte nou. E nou tou fè moun yo respekte nou. Pwovèb la di w ki ve son respè se le pwokir. Apa jodi a m parèt nou an avan yè m al achte de bagay pou yon gawotyè m ap fè okay la. Madanm mwen pa vle kite gad la kite pap di non. Ay segne. M ap tante chans mwen. M ap pran chans mwen. M vin achte tout bagay pou li la. Sèl bagay dominiken an pè nou pou nou pa vin fè sa nou fè ayiti a e sak pase nou wi e sa nou pa vle di an anpil nèg pè pou nou konn ap vin la pou vin di domiken eeh non koz dominiken pa rasis non ki rasis dominiken rasis lese mwen pou diw konbyen blan dominiken al gade moute sou google al gade konbyen pou di gen 20 pousan dominiken ki milat ki blan apresa metis m pa konn si gon 40 pousan apresa tout rès e nèg nwa yo ye. Ou pa wè lèm rive nan lapolis ou wè yon lapolis ou janm wè milat lapolis vrèman an sendomeng gade kolonèl lame wap wè kolonèl la milat wap wè jeneral la milat men gade pou wè nan lame a se pa nèg nwa sèlman ki nan lame a gade pou wè nan lapolis lè w rive kapital sendomeng oubyen sanntyago oubyen kote kote w rive nèg ki nan lari a si se milat li ye se sa map di w la moun yo pa konplekse epa paske yo pa milat ki fè yo pa dominiken. Men nou menm nou gen konplèks lan, fò n retire konplèks lan. Anvan yon konn tande nèg di èske nou wè, èske nou wè genyen milat nan lapolis. Men pase sou bay ban inyoran nou ye. Inyoran vle di nou pa konnen. Ouvè listwa Dayiti pou n wè lame Dayiti, pou n wè lame Dayiti dènyèman la a, se Divalye ki vini a lame Dayiti ki chanje. Donk te plen milat nan lame. Te plen milat, annik monte sou gougòl mete non nèg, mete, mete pwomosyon. Av 1957, 1958, 1960, menm milat sèlman te gen. 22 milat sèlman te plen nèg. Te plen nèg. Sa vle di ke te plen nèg. Peyi a kraze, li desann, desann, desann, desann. Yo vin ap peye, yo vin ap peye yon polisye 12 mil goud. Bon, kiyès ki pral ladann? 15 mil goud, 17 mil goud. Kiyès ki pral nan lapolis? Nèg ki, nèg ki pa gen okenn espwa ditou ak pral nan lapolis. An atandan, l ap sèvi a lapolis la pou l pran echèl. Gen yon lè k ap rive, l ap kite lapolis la, swa l pati, swa l fè yon biznis, men l ap eseye pran manm pèpèl lapolis la. E gen moun k ap me di non, sa vle di ke fò n kòmanse pran reyalite bagay yo epi pou n avanse ladan l. Fò n pran reyalite yo, fò n gade reyalite bagay. Moun yo lakay yo, yo fin fè peyi yo. Nou menm nou pran pa nou an, nou kraze l sou kote a, nou demantle l sou dan devan. Ok? Nou demantle l sou dan devan.